Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jis avan m kòmanse emisyon sa m gen yon couple m ap bay yon love tout afè patikilye. M pa bezwen site non yo men n ap gade nan foto sa n ap gade wè 2 moun sa yo sa son example d'amour. 2 ti jèn wi Ayiti ansanm example d'amour. Nou konn sa fè m met foto yo paske Enben tip la li menm li fè pòs li. Se yon timoun ke mwen konnen. Ki leve nan men mwen nan jak roumen. Ok. E misye te brezil. Misye te pran wout la. Pou l ale nan peyi etazini. Yo voye l tounen. Pandan l brezil li te fè madanm ni antre. Alo anm di menaj li pito. Paske yo poko marye. Men kounye a depi w renmen. Depi w ap viv nan kay a fanm nan. Madanm ou li ye. Li fèl rantre yap viv ansanm lè yo depòte yo yo depòte yo ansanm yo vin nan lanfè a ansanm ebyen kounya yo retounen tante chans yo yon dezyèm fwa e sèt fwa si sa pas e twit la di ke nou depòte ansanm nou imilye ansanm nou repran wout raje ansanm nou dòmi nan lari ansanm. Nou pa manje ansanm, nou pran fredi ansanm. Jodi a, Dye fè nou gras, nou rantre Etazini ansanm. M bat on bravo pou couple sa. Antouka frè m, sa e timoun ki leve nan men m. Ou konn tande ti jèn konn jwe boul, misye, m rele l Neymar. E se youn nan ti jèn ki te toujou ap pran konsèy mwen. Lè w wè misye fè dezòd depi se mwen k parèt devan l, li toujou ret. tèt bese. Antouka frèm anpil kouraj travay pou wè si w ta sove de twa lòt grenn nan fanmi an. Nou pral kòmanse emisyon ak yon voice. Voice yon sitwayen. Men se sitwayen la se ansyen depite de Wanament. Son non se Luckner Noël. Li te fè pati de 49 yèm lejislati. Sitwayen sa a se te ansyen konsil nan Sendomeng. Ebyen fò m di nou ke mesye sa a pa rapò ak sa k ap pase nan Santodomengo li revòlte. e li mande premye minis Ariel Henry pou fè yon bagay paske sa kap pase la a li pa twò diferan de sa k te pase an 1935 sof ke jounen jodi a la yo fè l yon lòt mannyè paske pa bliye sa kap pase an Repiblik Dominikèn nan jounen jodi a la kelke swa dominiken ki gen pwoblèm avèk yon ayisyen l ap chwazi regle l paske Tout Ayisyen an danje. Tout Ayisyen k ap travay ki kontinye ap travay nan moman sa la, yo ka deside pa peye yo tankou yo konn fè sa oparavan paske Ayisyen yo an sitiyasyon difisil, yo pa ka fè bri. Ebyen se nan sans sa a, sitwayen an apiye sou sonèt dalarm nan pou l di Ariel Henry fè yon ti kichòy. Map salye tout konpatriyòt ayisyen yo. Non mwen menm se Luckner Noël, ansyen depite de la 49 èm lejislati pou la sikonskripsyon de Wanament. Mwen menm se ansyen konsil tou, responsab konsila Dayiti a Dahbong, Repiblik Dominikèn pandan ennan. Mwen menm tou se ansyen konsil ankò. Responsab seksyon eta sivil o konsila dayiti a Santiago, Repiblik Dominikèn, Mesaj sa mwen vle m ap voye l spesyalman pou Premye Minis Ariel Henry e asosye sètadi lòt otorite yo ki sibaltèn a li menm nan, m ta renmen yo tout tande voice la. Dayè se pa kenpòt ki k ap pale, s on ansyen depite k ap pale, s on ansyen diplomat k ap pale tou. M pa gen anyen nan manti pou m di m dwe di verite a. M vle fè tout moun konnen ke se nan fwontyè a m ap viv. PM, Ba yo grav Sendomeng pou Ayisyen yo. Lè m di w ba yo grav la, petèt yo ka pa enfòme w ba yo grav. Ou tande sa kap pase ayisyen yo nan lari men sa yo k anndan fika anndan jaden anndan bay la depi imigrasyon chèf bare yo nan raje yo tou touye yo se Luckner Noël ankò ansyen depite ansyen konsil kap pale sa yo bare nan raje yo tou touye yo moun pa konnen yo. M raple m ansyen granmoun yo te konn pale m sa pouki mwen m se moun Wanament. An 1937, te gen sa k te rele kout kouto kote Ayisyen, Dominiken t ap pran Ayisyen, voye l anlè epi prepare pwent kouto a, pike l. Se yon bagay prèske menm fason an k ap pase la a. E se preske nan tout peyi a. E sa yo pa fè l menm jan an, pouki an 1937 yo te fè l lib malgre mwen vin fèt 19 an apre 1937 la, sètadi an 1956. Men, s on bagay menm jan tiye Ayisyen k ap fèt pou lemoman ke m ap pale avè w la a. Yo pa jwenn yo nan lari ozyedjounalis. Oh je di pèp yo touye men de pi yo bare yo anndan raje anndan fin ka tout sa yo bare ki pa et a la pòte de yo yo tiye tout epi yo charye yo yay jete se sa a kap fèt pou le moman la map di w la pou le moman ke map pale avè w la e m sezi tande m pa rekonèt Claude Joseph se sèl Claude Joseph ki lanse yon mo an favè dayisyen ayisyen yo kès ke sela vle di kote politisyen ayisyen yo. Nou pa la pou nou fwape pye nou. Mesye bagay la paka mache konsa. Pèp la ap peri. Ayisyen parèy nou yo an danje lòt bò a. Yo pa tiye yo nan lari men depi yo jwenn yo nan forè anndan fin ka yo kote y ap travay la, yo bare yo, yo kouri. Tout sa k parèt alapòte de lapolis oubyen gwad dominiken, yo fizye tout. epi yo bwote yo nan machin a jete. Se sa k ap pase la a kounyè la an Repiblik Dominikèn. Misye pwouve ke li se yon Ayisyen natif natal. Bagay la pa kab kontinye konsa daprè Luckner Noël, pa bliye, ansyen depite 49 vyèm lejislati. Kòm se Ayisyen ou ye ou sansib pou kòz Ayisyen, depite Luckner Noël. Men kite m di w, listwa. pa janm padone moun. E, kreyon listwa, jan yo toujou di sa li pa gen gòm. Jounen jodi a, wi nou nan yon sitiyasyon difisil. Wi ou pale. Wi m kontan paske se yon trè bèl deklarasyon. Paske sa fè w mal. Men, depite Luckner Noël fò m di w ke sa te fè anpil moun mal. Lè yon granmoun tankou w te vin nan palman an. Ou te al nan kan majorite a, kan k ap vote de je fèmen, de men anlè a. E bagay ki te pi mal ke w te fè dan la Repiblik, etan ke yon depite, yon moun ki la, ki pou fè pwopozisyon de lwa, yon moun ki la pou kapab sanksyone ekzekitif lan, ou t al mete ajenou nan pye Michel Martelly. Mwen salye Prezidan an, mwen salye Premye Minis la, yon lòt salitasyon spesyal pou Madanm Prezidan an, Madanm Sophia Martelly, yon fanm vanyan, lè Prezidan nan Sant, li nan Nòdès, lè Prezidan nan Nò, li l nan Lwès, lè Prezidan nan Sid, li nan Sidès, nou pa konn jwenn moun sa yo a. Nou pa konn jwenn moun sa pou akonpaye nou. Prezidan, mwen remèsye w. Nan Wanament, 324 kilomèt de Pòtoprens. Lè mwen menm vin la kòm depite, mwen gen dezan e yon mwa. Pre. Nou jwenn pou Wanament palebiyè Prezidan, Premye Minis la e Madanm Sophia Martelly. Premyèman, Yon jeneratris ki gon kapasite 1 pwen 3 kilo em 1 pwen 3 megawat. Nou jwenn yon dezyèm lise nan Wanament pou pèp la. Nou jwenn yon konplèks spòtif, ki vle di foutbòl, volebòl, baskètbòl. Nou jwenn yon dezyèm lise nan Wanament. Gen lòt bagay toujou, Prezidan, depi te li klè nwèl avè w. E lè m di w m avè w la, fò ou ta yon psikològ! Pou ta fè analiz nan mwen, nan pèp Wanament pou wè ki jan de moun gen nou ye. 150 mil abitan Wanament genyen an, nou tout nèvo e nèvo sans ipokrit pou ki wap panse pou peyi a, wap mache pou peyi a. Pèp la, nap kenbe sa a! Nap kenbe sa a! Pou ki gen lòt ki tap chante, gen lòt nan listwa nou etidye kote yo di w koupe tèt, brile kay, pwezidan non. L ap konstwi kay, l ap plen tèt. L ap konstwi kay, l ap plen tèt. An se sans la, mwen di nou, Prezidan, ekip la avè w. Ekip la avè w. Si jodi a la, devan Letènèl, se mouri pou m mouri pou ou, m prèt pou m mouri pou peyi a, m prèt pou m mouri pou ou, paske w panse tout bon pou pèp ayisyen an. Mèsi tout moun. Donk, jounen jodi a, m panse ke diskou w la, l t ap gen plis pwa si ou te yon depite konsekan. Men par le fèt ke ou t al mete ajenou nan pye Mateli pou ti manman cheri, ti papa doudou, se li menm ki te di w non depite ou pa bezwen fè bagay konsa e tout moun te wè sa. Donk jounen jodi a la a, ou mèt fèmen bouch ou. Ou fè mesaj la pase se vre paske tout moun ap plenyen ou ka plenyen tou. Men ou pa t menm bezwen di ke se te yon ansyen depite karant nevyèm lejislati. Dakò DP? Tchenbe rèd pa moli. Batay la ap kontinye. Nèg nan ti bwa fè plizyè videyo. Nou konnen fò m ba nou enfòmasyon yo jan yo ye a. Men pami videyo ke yo fè yo, gen youn yo voye bay Izo nan Vilaj de Dye. Sa vle di pou montre Izo, ha papa, yo met nan men l, yo met nan men nèg Gran Ravin. Epi Izo tounen mesye yo an derizyon. avèk video sa. Ann tande men nou pap ka wè. Video a sadik wi mezanmi. Tèt chaje. Atis mwen ye. E mizik map fè m pa lan goumen. Nèg yo tiye yon moun. Gran ravin yo voye tèt la mwen. Lè m mande poukisa sa m fè tèt la. Yo di wi mwen te fè mizik la. Nan mizik kote m di. Alo laplou touye youn. Voye tèt la nan sèk se god poun fè fèt la. M bandi, m kriminèl. Kounya pou tèt mizik nou voye tèt moun pou mwen mesye. Fòn pa fè atis la sa hein. Nap siblem. Fòn pa fè atis la sa. Lè pot bagay poun fè atis non. Pandan konpa m pral soti. M just pote fanatik mwen yo plet pou nou. Ok piga n fèm bagay sa ankò. Oubyen tou m pap fè mizik bagay sa yo. M pral delete mizik la. M gen yon lòt video de 38 segond. Kisa video sa di? Si w gade byen sou video sa w ap wè 2 nèg ki ap filme. Yon zòn, se zòn lasajès m kwè, kote ke y ap moutre kòman sitiyasyon an te ye paske yo menm yo mete pye yo atè a. An nou swiv. Aparaman se ta nèg Tibwa ki fè videyo sa a. Fè daf la avè l. Se lan lasajès nou ye la. Se lan lasajès tout bagay nèt. Konprann? Wè jan yo kite la kraze jan la kraze map pran map pran cheri map pran a cheri m al baw gade la se nan la sajès nou ye la gade tout la yo nèt jan nèg yo kraze zòn nan gade pou wè e machin yo vòlè men li la nou ye. E la nou ye. M gon lòt enfòmasyon m pral bay nou men nou pral chavire nan komin Boukan Kare. Alò m pa konnen eske moun konnen zòn sa byen paske komin sa m kwè ke li sitiye li dan le departeman di Centre, Ba Plato. M kwè genyen Boukan Kare, Mirbalè, Sodo. Brèf, genyen yon sèten de. Shelto, ki se non yon jenn gason ki rive pèdi lavi l depi le 15 novanm 2022 vè lè 4 è di maten, 4 è pou louvri 5 è, nan komin Boukan Kare. Sa pase nan twazyèm seksyon dè Bay le Fran apre misye te fin tire sou yon chofè moto lendi swa. Epi chofè a te kouri al pran swen lopital ebyen popilasyon an kenbe misye e fè l bay non lòt akolit li yo epi yo boule misye avan pèp la te mete dife sou li, li te temwanye ak pwòp bouch li gen anpil vye zak malonèt ki konn fèt nan zòn nan se li menm ak plizyè lòt malfra ki konn ap fè jan de zak sa yo jenn gason sa te gen. Sèlman 19 an, daprè sa yon gran frè l fè konnen. E yo te jwenn yon pistolè de fabrikasyon artizanal sou li. Donk, on a la video, ça dure 12 secondes kote ke misye ap griye anba dife. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que mwen genyen yon madam. Mwen te fè yon emisyon pou li e m te mande yon men leve pou madanm sa paske. Si pitit ou gen pwoblèm ak yon moun, se pa ou menm ki gen pwoblèm ak moun nan. Si pitit ou fè yon zak, m pa kwè se ou menm ki dwe al griye nan prizon pou pitit sa. Ebyen, fò m di ke gen yon bon jèst ki fèt. Depi yè, Madam Yolette Jeanty Cameau jwenn jounen mèkredi 16 novanm nan liberasyon li apre li fin pase 3 zan an detansyon. Se yon viktwa pou kabinè avoka ki t ap defann kòz la, Mèt Joseph e asosye ki li menm te chaje li sou dosye sila, Madam Camo, yo te akize li pou granmesi nan asasina jounalis Néhémi Joseph nan Mirbalè. San ankèt, yo te plase li de fòs nan prizon, nan plas pitit fi li ki te nan machin avèk Néhémi Joseph, Dye swa louwe. Rien a dire de plus. En tout cas, merci la famille, comme toujours. un maximum de commentaires, un maximum de partage.